Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Bon week-end, en espere ke le prochen jou kapab ontijan soulaje pou pèp laisyen, paske bagay yo vreman difisil nan peyi da iti. E les gens qui regardent à distance yo toujou di tèt yo papa Bondye di yon mo pou peyi sa men on a kòm lenpresyon ke de jou an jou bagay yo ap vin pi tris nan peyi Dayiti. Avan n antre nan aktyalite a paske jounen jodi a la a nou pral ba ou aktyalite geto nèt nan emisyon n ap fè yo aprè emisyon sila a nou pral vini avèk yon entèvyou de 46 minit e plis E li konnen kisa poul di, kisa poul pa di, felisitasyon Joverlin, a tout alè, nou pral lage entèvyou sila men, ekoute, nou gen kèk ti dosye nou pral pale nan emisyon sila a, sitou konsènan Site Solèy, men jis avan de kòmanse, men yon ti videyo e la pèsòn konsène mande pou kapab gen yon maksimòm de pataj. Map di bonswa a chak moun ki pwal gade video sa. Video sa konsène yon jèn gason ki rele Cleford Edma ki abite nan Kwadèboukè ki nan FADH. Map mande moun ki nan tèt nan FADH la si gen youn vwèman vre Eske yo ka mennen yon ti ankèt sou misye? Paske misye nan plizyè zak ki pase nan kwadèboukè. Sa mwen konnen ke de sa li di. E de ki pwesyon tou li konn banm lap di m li fè tèl bagay pa gen anyen krive l li ka fè m tèl bagay la tou. On jou li te brake zam ni nan tèt mwen pou l tire m. Li di m konsa ke si l tire m lap just pran machin li li ale. Li pa gen okenn kont li pral rant avèk. lapolis. Paske se chèf li e gen dwa fè sa l vle. Premye fwa li me voye menase mwen nan telefòn, on sèten de Sara, m pa konn moun yo pentanpenti. Apre sa, lè l toujou ap fè sa, mwen pale yon kòlèg li, travay li pou li, li m kwè l te pale ansanm avèk li, kounye a li fè l sou yon lòt sim. Men mwen gentan konnen se li menm. Men kote, m ap a jwe pou nou ke kote lè m di m pral pote plent DCPJ pou li, de aksyon l ap fè yo, de menas l ap ban mwen yo. Paske m gen prèv mwen menm. Li di m ke li gen zanmi l de CPJ ki konn abitye pwòpte zam pou li. Lè bagay zam yo touye moun pran zam yo. Bagay ki pwòpte dosye yo pou li. So, pa gen anyen vreman vre de CPJ pap tande m. Moun otorite ki nan FADH yo pap tande m paske se chèf li e gen dwa fè sa vle. Mwen pral tande, mwen pral jwe vwa pou nou. Jessica, Kòman w ap pran chif prizan? Mwen pa konn si se paske lòt bò a ki fè w pran l prizan. Mwen ka voye 20 dola, 10 dola pou ou, ki fè w pran l prizan moun nan, ki fè w ap pase pou pi bon an. Ou wè sa l fè yo bon? Èske w wè sa l fè Clifford yo bon? Pou l pran konvèsasyon, konvèsasyon l gen ansanm avè l, pou l pibliye sou Tik. Tok ap repwoche l pou manje bagay ki entim ansanm avè l, ant li menm ansanm avè l, li pran yo, li pibliye yo. Kounye a la, ou maske figi w, ou maske figi w pou fè l pase pou pi bon moun, pou e li pou bay rezon, pou 20 dola, pou 10 dola. Ebyen, kòm m tande li pral dcpj, li pral dcpj, ebyen di l e mwen menm Farah ansanm avè m l ap jwenn. Ansanm avèm lap jwenn paske moun mwen gen dèyè m kokorat tankoul pa genyen tande ou dil sa kòm wè e zanmi w li ye mwen renmn tande bal dcpj dil di kokorat la pou mwen moun mwen gen dèyè m m pa kwè li menm li gen li gen yo dèyè li tande bal bal mesaj la pou mwen bal mesaj la pou mwen dil map fè gaspiye l kitel di ki dil poul vin dcpj dil map tann li poul poul voye kou poul fè sa lap fè a tande map tann li. Ok mes jèn gason map moutre nou foto a sa se jèn gason sa e foto misye a inifòm misye nan vann zam li nan achte zam mwen gen tout sa map di yo mwen gen yo sou telefòn mwen ok sa e yon Ok m pral je vwa koman dil la fè. Al pase menm. Koman lot yo ye. Ou nou te nou soti nan biwo a lontan? Chef banm di w non se pou yon kamarad mwen li ye. Ok se pou yon kamarad mwen li ye bon. E misye genlè gen pwoblem la. Alò m te gentan konnen lè m t ap pèdi reflechi a m te konnen l te gentan fè l. Èske w konprann? Men se yon moun li te bay li, gen lè moun nan, li te pran yon kòb nan men moun nan, li te pran 300 dola nan men l. Ameriken, li pran 300 dola ameriken nan men moun nan, men l bezwen pran li, Èske w konprann? Men, misye, jan misye ap bay moun chay, li di, si se mwen k ap pran l, e l konnen l ka toujou bezwen l, m ap ba l mil, l ap fè m kado l pou mil desan dola. Èske w konprann? Men, li. Wè, so, se pa manti m ap fè sou jenn gason sa. Lèfini, jenn gason sa, se mache kas yo ponyèt moun, pran lajan moun. Li vòlè lajan komès mwen deja, biznis mwen mwen te genyen. Fè video sa mache pataje li pou mwen silvouplè pètèt la tonbe nan zòrèy otorite em gen plis enfòmasyon ke ki kache ok sitou mwen gen anpil enfòmasyon tou pou yon mesye m kwè li rele son jeneral pierre ki nan FADH la tou silvouplè li gen anpil enfòmasyon ki konsène l tou si nou kapab fè video a mache pataje li epi sa se nimewo. Lòt moun se nimewo sa ki ap plede rele m voye mesaj yo tou ki menase kap voye mesaj yo gen moun dcpj yo gen sesi yeah so silvouplè fè pataje videyo a pou mwen fèl rive nan zorèy otorite yo pou mwen silvouplè paske yon moun ou paka nan leta pou se pou sèvi e pwoteje pou nan fè tout krim sa yo Epi pou yo fèmen je yo sou ou. Antouka, mesye yo gen pouvwa ti cheri, fò m di w ke nèg yo kapab rete an Ayiti epi yo menm y ap manevre a distans, an maksimòm de prekosyon paske kant on denonse kèlken, ebyen fòk ou fè anpil prekosyon. Antouka le konsène li menm li fè videyo a, li arme li de kouraj pou denonse sa ki ap pase nan peyi Dayiti paske bagay yo grav nou wè sak pase 2 moun ki aletranje ki de mèch avèk 400 mawozo sa vle di kapab genyen de bandi an Ayiti epi ki gen akwentans yo avèk moun ki aletranje sejan la ki sont aletranje Yo kapab apiye sou manèt la pou fè moun sa yo menm yo pase alaksyon. Dayè nou konn wè nan dokimantè, nèg yo nan prizon epi pandan yo nan prizon an y ap manevre lari an. Sa vle di yo nan prizon epi lari a li menm l ap aji pou yo. Sa vle di yo ka nan prizon an yo voye tiye yon moun alèz. Yo kapab pase alaksyon alèz. Sof ke yo menm yo pa gen yon libète de sirkulasyon. Bon brèf, ann al gade pou n wè sa k gen la nan Bèlè. A ti Ivon, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, misye pran bal. Alò, èske se ti jèn ki t ap danse nan videyo al lave l? Bon, m pa kwè non. Ben, de tout manyè, ti Ivon sa a, misye li menm se te nèg Lasalin k al ede Bèlè goumen. Ebyen gon bagay ki mal pase la se ke dènyeman la ti Yvon te nan diskisyon avèk yon sèten Jude Fernand pou kapab ba li zam pou l al batay Jude la achte yon manch long men li pa vle bay zam sa pou al goumen epi nèg yo dedouble sa w tande a la ti Yvon pran zam ni li mete nan kou l epi misye al nan zòn barikad rue des Fonforts misye al batay ebyen. Pandan batay la pete se avèk kè mesye je nèf yo, nou konnen anba lavil se 2 gwo towo ki kòmande zòn sa yo se je nèf epi nèg bèlè, nèg bèlè ki gen akwentans yo avèk lèzòm de je pèp men pandan nèg yo al batay la map mande m èske jou sa se te se pat jou ti yvon paske sak pase a la m ta kapab di. Dan le konba mistik la strateji li enpòtan an menm tan paske. Pandan misye vin sou barikad, misye ap leve barikad, pi bal ap pete bal ap pete, yo vin sène misye anba bal, epi nèg Bèlè yo vin desann, patizan Kempès yo, y al ede misye jere barikad la. Kout bal kontinye ap fèt. Pandan misye nan yon koridò bagay sa yo epi misye ap tire a nèg yo, Gon nèg ki tire, bal yo rive, yo pa pèfore misye, Ti Yvon. Alò bandi sa kap tire anfas Ti Yvon an, ebyen misye tire atè, epi bal la flote atè lal pran misye nan pati pye li epi misye blese. Gen enfòmasyon kap sikile kòmkwa ebyen Ti Yvon ta pèdi lavi l. Antouka m pa kwè, m pa sur, Paske mwen menm se sa mwen konnen an mwen di nou. Bon brèf, hum! Gabriel nan Site Solèy, misye pran yon frap. Se pa ke nèg yo ba l kou non, men gen anpil nèg nan baz li an ki ap jwe pye yo. Nèg sa yo, yo pa al jwenn Zenèf non. Men tande byen, rezon ki fè je pèp poko atake je 9 presizeman nan plèn nan, je pèp gen feblès nan moman an, n ap tande, paske pi fò nèg ki te vin jwenn li yo, yo ale jwenn nèg vilaj ak ti lapli. Nèg yo di yo pa ka fè kòb, yo pa ka fonksyone, yo pa gen bòs. E fò n di ke baz ti lapli, baz ti lapli avèk baz izo a depi ou vin nan baz sa aparaman ou gen yon 40 oubyen yon 50 mil goud k ap tann ou pou al fè frèch sa vle di se yon lajan dentegrasyon imedyatman ou vini ebyen yo resevwa w avèk lajan sila se sa k fè dènyeman ou wè m te fè yon emisyon sou kèk nèg krisla ki li menm vin jwenn ti lapli paske gen bagay epitou depi yon kidnaping fèt si se gwoup lan ki fè l ou gen 30 pousan. Depi w vini ak moun lan, ebyen gen ti bagay. Sa vle di, aparaman zòn Gabo a sanse pa gen kidnaping. Anba a, nèg yo pa fè kidnapin. M ap pale pa rapò ak enfòmasyon ki vin jwenn mwen. Genyen nèg ki konn nan baz Gabriel la, non sonje m te fè yon emisyon de sa. Nèg yo nan sitiyasyon vrèman difisil. Nèg yo konn bezwen yon bokit dlo pou yo benyen, yo pa kapab. M p ap ankouraje gang. Men. m ta kapab bay yon ti konsèy pito pou kapab disyade nou de bagay sa. Si nou nan yon baz mesye, nou pa ka fonksyone. Gon bagay nou ka fè wi, nou just kite sa. E pa kite l pou nou al nan lòt baz non, kite sa bon Dye ap voye je sou nou. Fò m di nou ke genyen. 2 nèg ki yo menm aletranje. Jiska prezan y ap resevwa mesaj pa bò kote Gabo, pa bò kote lòt baz e menm bout Janjan ap rele nèg sa yo pou di yo ekoute men tèl òf nou fè w èske w kapab tounen vin batay pou nou paske nèg sa yo se te nèg ki yo menm batay byen bon humm nan va konprann e kounye a la a Gabo sipoze chanje de estrateji. Si gen yon bagay fòk nèg yo ka jere. Men tandey tèlman gen nèg nan baz sa a, sa kapab rive yon jou nèg yo leve yo pa manje paske gen anpil moun pou bay manje, gen anpil moun pou bay laswenyay. Pou kwè li la parapò ak kesyon ensekirite a, Youri Latortue li menm li bay yon konferans pou laprès, se tèt yè, Konferans pou kapab defini yon plan sekirite pou kapab bay otorite yo. Men deja ya pa mal de jan ki kritik pou dire ke ben ekoute Youri Latortue se kelken ki est a lorijin paske li se youn nan eleman pwovokatè de kestyon ensekirite a nan peyi Dayiti e li a la baz de moun ki ap chache solisyon. Ben ekoute sa ka rive hum paske pa bliye jan bagay la ye la tout moun ap souf, tout moun nan difikilte, tout moun gen pwoblèm, s'il faut faire une chose Fok chak moun eseye mete men nan pat la, ann tande Youri Latortue. Ki sitiyasyon ke nou genyen semèn sa a nan kesyon sekirite, se ke nou remake sitiyasyon l ap anpire, gen blokaj livrezon gaz la, ke se swa nan Varreux kote li bloke, ou nan Thor kote ke menm lè yo pran gaz la, Ebyen yo kidnape chofè yo ou kabyon yo sou wout Matisan. Kidnaping lan lap kontinye nan Pòtoprens lan. E chak jou wap pran nouvèl moun yo kidnape. Gen elèv ki chita nan klas yo ki blese, ki pran katouch. Lye sakre ke nou genyen yo, ke se swa legliz, ke se swa lopital, ke se swa lekòl, nou wè ke nou ka di yo anlve le sakre a se lye, e lè yo anlve le sakre se kankou n ap pèdi valè nou. E tou sa se kesyon ensekirite. E se imaj sa ke nou genyen nan peyi a dènye semèn yo ki tèlman ap anpire ki fè anpil moun, anpil moun ap kite peyi a e anpil biznis ap fèmen. Premye bagay ke nou fè nan konsènan plan sekirite a ke m te vle anonse nou, genyen plizyè gwoup an matyè de dwa de lòm, tèl le cad, le Centre d'analyse et de recherche en matière droits de l'homme de Mèt Gédéon Jean, nou remèt plan an e yo menm o nivo de sosyete sivil la yo pral gade l, yo pral travay avèk dot ekspè pou yo wè kòman yo ka gade l, amelyore l si l le fo, e nou panse se yon bon bagay, e nou te di ke plan an se pa pou nou l ye, donk se pou nou remèt li avèk de gwoup pou yo menm yo anrichi l, nou trè kontan e Mèt Gedeon Jean resevwa l, li pral travay ak Benespè, e si gen de inivèsite ki yo menm pare pou yo travay sou li tou, Inivèsite Leta, Kiskeya, Notre Dame, nou ankouraje yo, paske plan an se pou peyi a.